Bonjou bonswa la fami Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Aprè lamò de Jovenel Moïse Ebyen, Martine Moïse bay 2 entèvyou. Yon premyè entèvyou nan New York Times. E dezyèm entèvyou la, se nan cnn. Nou sonje anpil bagay ki te di, donk dè revelasyon byen si. Men ekoute, m ta kapab di konparativman ak premyè entèvyou la, nan dezyèm entèvyou la gen bagay ki pa di. Kòm pa egzanp, eske li toujou anvizaje pou kandida? Eske ou menm ki t ap tande premye entèvyou la oubyen ki te gen chans li kisa Martine di nan premyè entèvyou la, eske ou pa relve de ptit kontradiksyon? Paske lè ou sou yon liy fòk ou rete sou li nèt. Ebyen ekoute, la veuve de l'ancien prezidan Jovenel Moïse, Martine Moïse, li swete pou ke òganizasyon Nasyon Zini dilijante yon ankèt sou asasina mari li. Nan entèvyou sa a li bay medya ameriken cnn jounen lendi an, Martine Moïse fè konnen ansyen prezidan an te espere ekip sekirite li a t ap rive sou plas avan asasina a. Asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la kontinye domine aktyalite a, e sitou laktyalite entènasyonal. Aprè li fin bay yon entèvyou avèk New York Times, Se te tou pa chèn amerikèn cnn pou kapab jwenn sèten presizyon ansyen premye dam nan, Martine Moïse. Vèv ansyen prezidan an, li deklare bay jounal cnn jounen lendi an, li gen anpil dout otorite ayisyèn yo kapab an mezi pou mennen yo menm sèlman ankèt sou asasina mari li. Li di li swete pou dilijans kapab fèt prese prese. pou gen yon ankèt endepandant ki fèt pa bò kote Òganizasyon Nasyon Zini. Pi lwen, premyè dam nan afime lapolis poko arete otè entelektyèl asasina mari li. Quand on parle de auteurs intellectuels, c'est-à-dire les gens qui ont financé l'assassinat, yo dwe jwenn arestasyon yo pou ke jistis kapab rann nan dosye sila. Ansyèn premyè dam nan fè konnen Prezidan Jovenel Moise te gen espwa pou kapab jwenn ranfò pandan yon bon bout tan jiska viktwa final asasen yo ki yo menm pote boure lakay li malgre prezans plizyè ajan sekirite. A kesyone, ajan sekirite te la, yo antre, yo asasinen Jovenel Moise. Martine Moïse swete ke se pa sèlman otorite ayisyèn yo k pou fè ankèt, sinon ankèt la kapab bakle. Men li swete k pou ke òganizasyon Nasyon Zini kapab vin ede oubyen vin mennen pwòp ankèt pa l sou asasina Jovenel Moïse. Martine Moïse, ben, yon wòb nwa, ponyèt dwat li bande, Pou yon rob nwa bout manch. Epi ben li ap reponn kestyon journaliste cnn pandan yon bon bout tan. Bon! Martine Moise pale! Sa fè 2 interview. Men ekoutem ta swete ke Martine Moise de la etan kapab deside li menm tou bay yon yon media ayisyen interview. Poukwa pa nou? Lè sa m panse ke gen bagay ki tap finalman di. E Martine Moïse janl prale la a m gen presyon a chak entèvyou menm lè genyen ti iregilarite nan pawòl yo men franchman m gen presyon ke sil kontinye ap bay entèvyou ebyen yon bon lè sa ka rive bouch li chape l di a sa se tèl moun ki otè entèlektyèl la. Li pa site non moun men aparaman on moun ou kapab di tèt ou ah el pale avek gwo palto yo donk nou wè a kiyès. Men fòm di nou ke kesyon sa li te debat ce matin au journal premye okazyon de karayib y a notre ami Luckson Sainvil baze aux Etats Unis li te gen chans gade tout interview Martine Moïse bay ak cnn, il a donné sa position pou di ke ki konsta li fè pa rapò ak 2 interview konparativman ak interview ki te bay nan New York Time epi interview cnn nan. Ann tande Luckson Sainvil ki li menm tap reponn kesyon konfrè nou yo nan. Caraïbes FM. Donk kesyon sa a Martine Moïse li menm jiskaske entèvyou a fini l ap poze tèt li kesyon an. Li di ke l pa ka konprann kòman yo aksede avèk kay prezidan an premyèman, men aksede avèk chanm prezidan an. Donk pou Martine Moïse se yon bagay ki rete yon mistè pou li e moun yo yo vini jan konvèsasyon ap fèt nan telefòn nan se yon moun ke yo pa konnen dayè. Avan ke yo fin egzekite prezidan an, madan prezidan an di ke mesye yo asire yo ke yo pran yon dokiman. E li te di sa deja nan New York Times pandan entèvyou a. Donk, li di mesye yo te gen 2 objektif, pran yon dokiman ke yo te vle, yo pran l, yo al avè l, li di li pa konnen ki dokiman l ye. E dezyèm objektif la. se asasinen prezidan an. Menm jan li te di nan New York Times, Martine Moïse di bon yo te yo te kite l atè a kòmsi son moun ki te mouri. Martine di li bon li lage kò li e yo pase sou pye l e yo te vin avèk yon flach yo klere yo klere je l epi mesye yo ale. Li pa bay tout detay sa yo nan cnn men nan New York Times li te rapòte l. Donk jodi a Bob, pou Martine, menm jan pou ou menm tou, se yon mistè. Kòman mesye yo fè rantre nan kay la pou yal pran yon moun ke yo pa konnen ke se nan telefòn ke yap idantifye? Martine toujou rete ak kesyon sa nan tèt. M pa konn si li pote presizyon sa yo paske te gen anpil kontradiksyon nan premye entèvyou li, anomali menm, kote l di li pran bal swa nan koup ponyèt epi se. Se bouch li k plen san, l manke toufe ak san nan bouch li. Li pa di kote san sa yo soti ki te vin nan bouch li a, alòske nan ponyèt li te pran bal. Alò, fò m di w ke entèvyou New York Times avèk cnn nan genyen de deklarasyon ke Martine Moïse pa tounen sou yo. Pa egzanp, kesyon flach la, li pa tounen sou li nan entèvyou sa a. Li pa li pa pale de kesyon bouch li tap fè san etc. Donk nan New York Times yo te yo te pale de sa men nan entèvyou cnn nan li plis mete aksan sou bral ki te blese li te sèvi avèk yon kòl prezidan konn met nan koul pou li te mare bra li e gen anpil gen anpil bagay ke li te di nan New York Times tou ke li pa rete sou yo pa egzanp kesyon anvizaje vin kandida a la prezidans se yon Se yon aspè ke li sanse pa pale de li nan entèvyou cnn nan. Donk nou pa konnen eske se, nou pa konnen si se gen kèk pawòl ke madan prezidan an kòmanse ap pran distans avè yo men, ya, gen bagay, wi, gen bagay li te di nan New York Times, li pa di nan cnn. Mwen pa m poko gade entèvyou cnn nan, di nou non Luckson, gen yon bagay yo rele reyaksyon de dèy. Efè de dèy. Èske nan langaj kòporèl, nan jestyèl madanm nan, ou menm ki t ap suiv li sou cnn, èske w wè s on moun ki toujou frape de sa n rele efè de dèy lan? Paske nan entèvyou avan, li te di l te gentan kouche ak mari l. Sa a m te tande li. Li te gentan kouche ak mari l, sèke yo pral prepare yo pou yo al dòmi. Si l te gentan kouche ak mari l, èske mari an dòmi tou sele? Pase son djinn mwen wè sou li avèk on chemiz mwen, m pa kwè moun pral dòm a madanm ou avèk gwo djinn près sa a, djinn, se pa bout djinn non, ou wè kote yo koupe pye l lan Guerrier, ou wè, ou wè djinn nan, epi chemiz, èske mari a dòmi tou sele? Èske sa a se pozisyon moun ki pral dòmi ak madanm sou kabann? Li pa esplike sa, li pa fè, li pa fè ti briefing pou Cooper pou di kote l te ye, kilè, si yo te gen tan kouche, li pa di sa nan entèvyou sa? La ankò, la ankò, la ankò genyen yon sòt de diferans nan deklarasyon ke li te fè yo. Nan New York Times, Martine Moïse te di ke. Ou te vle di kontradiksyon? Li menm prezidan te gen tan dòmi, li menm prezidan te gen tan dòmi. Ok. Alòske nan CNN, li di ke yo te nan chanm nan. Donk li pa presize ke si yo tap dòmi. Donk se sak fè genyen anpil entèpretasyon, genyen anpil lekti, analiz moun ap fè de sòti madanm ansyen prezidan, sa li di nan New York Times, li petèt pa di l nan menm jan an. Li pa gentan esplike, li pa gentan esplike kiyès ki te kouri al kache timoun yo nan twalèt la, li pa di sa nan entèvyou cnn nan. Nan entèvyou cnn nan li pa di sa byen ke gen anpil moun kap eseye fè. Men Lucien, yo di m son pati nan entèvyou a tou ki lage. Wi wi wi wi, alò fòm presize pou oditè ak oditris kap tande yo la, entèvyou ki pase sou cnn nan emisyon Anderson Cooper a ki rele AC360 Degree, AC 360 degre, se yon, m ta ka di son repòtaj apre entèvyou a. Korespondan Matt Rivers li fè yon repòtaj avèk entèvyou a ki dire pli de 4 minit. Men si yon moun vle al gade an detay tout sa ansyèn premyè dam nan di, gen yon atik ki pibliye sou cnn ke tout moun kapab konsilte e tit atik sa, Li di ke prezidan an mouri avèk espwa ke ekip sekirite l t ap vin sove l. Donk, genyen de aspè pou moun wè, entèvyou a ki fèt avan, ke jounalis korespondan an fè yon repòtaj plis de 4 minit, epi genyen yon atik ki bokou pli long ki pibliye sou sit cnn ki genyen plis detay ladan l, Guerrier Bob se. Lucson, gen, bon se tabou sou tabou, men gen yon bann tabou la a. E pou laprès ayisyèn, m ap mande eske laprès la ap janm konnen yo, paske madanm nan kounye a m wè se avèk jounalis l ap devlope yon rasis anraje, m wè se a jounalis etranje l pale, li pa pale a jounalis ayisyèn, depi lè l fin te fin benyen yo a dlo sal nan diskou nan antèman mari l la. Donk, kòm e laba ou ye, moun laba ka plis konn detay sou lanmò a ke jounalis ki isit. E de tabou sa yo, l pa relve yo, kiyès ki te mennen l lopital, epi dat desè mari l, e kiyès te konstate desè mari l? Li pa di sa. Alò, nan entèvyou cnn nan, li pa presize kiyès ki te mennen l lopital egzakteman. Mwen kwè li pale de lè l fin bande ponyèt li. M kwè l di genyen yon manm nan ekip sekirite a ki te pèmèt li al pran premye swen epi aprè pou li deplase ale Miyami. Donk gen yon seri de pwen Bob e Guerrier. Ke lè w ap eseye fè diferans ant entèvyou New York Times ak cnn nan, gen de bagay ke. Kontradiksyon total kapital. Gen ti kontradiksyon men gen de bagay ke Martine Moïse peze sou yo plis, genyen li pran ti distans avè yo. Pa egzanp, kesyon anvizaje pou vin kandida a la prezidans la, li pran ti distans avè li. Genyen de moun k ap relate ki di ke. Jomarli Moyiz te fè konnen nan yon rapò de polis ke li menm li te rantre nan chanm nan pou kont li. Madam Martine Moïse di se li ki te di yo al nan chanm de ben an. Jomarli avèk Jovenel Junior yo te gen yon chen ansanm avèk yo. Nan New York Times li di ke. Yo te gentan dòmi nan cnn li pa mansyone sa donk otan de fwa ke Martine Moïse ap pale se otan de fwa genyen de kontradiksyon kap releve nan diskou lap fè yo donk pou kesyon e pa pale avèk jounalis ayisyen ap pale avèk jounalis etranje se se yon kesyon de chwa donk madan ansyen prezidan deside avèk ki Peti kou li pale, depandamman de jan li twouve bagay yo. Dayè, menm avèk jounalis etranje, yo gen anpil prekosyon. E korespondan cnn nan Mark Rivers te ensiste, li te mansyone sa nan debi repòtaj la. Ya, e sa fè m di w, ou menm ki t ap swiv entèvyou a pou nou, èske nan konpòteman li, nan jestyèl li, èske w pa santi gen de reyaksyon de dèy? Poukisa m di w sa? Si zye madam Martine fèmen l pran pòz li mouri kouman l fè wè yo flache la on flash. Alò fò m di w Martine Moïse te parèt trè kalm pandan entèvyou a men vizibleman w ap wè se yon moun ki gen anpil kesyonman ki gen de bagay ki rete kòm mistè pou li e li te pale kalm e li te Pale ti angle li byen, e li eksplike sa pou l eksplike an kreyòl. Martine te kalm, men li toujou rete avèk anpil kesyon ki san repons, e se kesyon sa yo jisteman ke l vle reponn, ki fè ke li mande konkou Konsèy Sekirite Nasyonzini pou ede l, premyeman, jwenn moun ki bay lòd asasinen prezidan an, men tou moun ki peye. pou asasine prezidan. Donk Martine Moïse di moun ki te vini la yo, kolonbyen yo, se moun ki jis peze gachèt la. Men sa ki enpòtan pou li, se moun ki bay lòd pou fè sa a. E se lè sa a l ap konnen egzakteman ki moun ki te dèyè sa. E Martine Moïse menm di ke li pa t panse ke nivo de hèn nan te rive nan nivo sa a pou prezidan an, kont prezidan an. Li di li konnen prezidan te gen anpil enmi, men l pa t panse yo t ap rive a atenn vi l jan yo touye l la. Martin la l pa di si l kandida, men nan New York Times li te anonse ke l ap kandida. Eske kesyon kandida a toujou danse nan tèt Martine Moïse? Bon on atan. Si bagay la jan l ye la Martine Moïse, kòm ou pa gen konfyans nan otorite ayisyèn yo nan kesyon ankèt la, Si vous êtes candidate, nap anvi poze tèt nou kesyon pou n di ke kòman w pral mennen kanpay? Eske se blan yo kap toujou avè w nan kad kanpay sila? Paske jan baay yo ye la, baay yo poko chanje. E eleksyon se pou byento. E lè w di eleksyon nan peyi Dayiti, gen w pakèt nèg pap dòmi deyò. Paske banm di nou yon bagay, ou wè lè w pa gen pouvwa, ou pa anyen. Lapolis, lajistis kapab mete w anba kòd lè l vle. Men konseye de nèg isi, yo pap janm anpàn pouvwa. Depi w wè eleksyon ap fèt, Menm lè tout moun te di yo pa pral nan eleksyon, y ap parèt kanmenm paske nèg sa yo se animal politik ke yo ye. Ok, donk sa vle di jan kesyon ensekirite a ye nan peyi a la, m ap mande m si Martine Moïse gen entansyon kandidat a la prezidans, kòman l pral fè mennen kanpay paske klima a li pa vrèman pwopis pou yon kandida ta kapab mennen kanpay.